Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou te pwomèt ou nap fè yon ti parèt poun kapab bay enfòmasyon eske se posib poun ta kapab fè yon ti analiz sou dosye ki konsène dibango bon dibango m wè rezo sosyo anflame. Rezo sosyo anflame la sou dosye Dibango a paske gen anpil nèg la ki yo menm ap entèveni sou dosye sila. Men se yon entèvansyon ki pwovoke yon ta de polemik. Konprann byen wi sa map di nou an. Se yon entèvansyon ki pwovoke yon ta de polemik. Kèlè sèt entèvansyon? Se yon entèvansyon Guy Wewe fè. Guy Wewe, radyo a, ki li menm pandan yon festival, Yo mennen e Ayisyen an ba li Super Star la, se pa vre? Dibango dibanga. Yo mennen l ba li pou kapab fè yon entèvyou. Men Guy Wewe evoke yon kestyon pou di ke ben moun ki mennen fè entèvyou a li di l pap kapab bay entèvyou la epi moun nan mande si se kòb pou l peye. Alò Guy Wewe di li menm li pa ka antre nan lojik sa paske Ce type là c'est une énigme, un mystère. Il a la peau noire, li sòti la Mibalè, e pi l pa vle di ke li se Ayisyen. Donk li kanpe dèyè yon idantite, m ta kapab di, ekstraterèstre. E pi, li pa vle di se timoun Mibalè li ye, se la. Men il y a un problème, c'est que piti a t ap byen fonksyone la a sou TikTok li, li sou Instagram tou. Genyen Tony Mix pandan li vin Mibalè. Ayayay! Dibango rive Etazini la a? Ebyen, moun k ap pouse Dibongo yo bezwen pou Dibongo rive pi vit. Se poutèt sa jounen jodi a la a donk yo te al kote Guy Wewe pou kapab bay entèvyou. Guy Wewe di li menm, toutotan yo pa demaske mit sa a, yo pa dezonbifye ti gason sa a, Li menm li pa nan lojik bay entèvyou. Ou pa konprann non e li eksplike yon seri de reyalite pou li menm ki fè li pa pale ansanm avèk Dibongo Dibanga. Ann tande Guy Wewe. Dibango rive nan Amazoura. Li rive nan Amazoura, m gen yon patnè nan nan nan nan ki gen pwoksimite avè yo ki byen avè m. ki kolabore avè m tou, ki di k al chèche yo mennen ban mwen pou entèvyou. Wi, ti menm be. Ok. Lè mwen chita yo, Kòman DJ Nasty? Kòman? Wi, DJ Nasty. DJ Nasty. E premye ban m wè yon dam parèt. Yo kanpe n ap pale, non, fè entèvyou. M di, bon, m pa gen pwoblèm fè entèvyou a Dimango, men sa sa m ap pale fon sa Dimango. Bgy la siparèt. Sak pase konbyen konbyen kob m peye la e nou ka bay nou m pa gen problèm peye non koman Pandan komsi nèg yo panse yo ka achte moun mwen menm mesye m di nou sa lèm te grangou m pat saf epa jodia pase sim te konn fè safte lèm te grangou. Jodi a nou tap repete m sa. Yo tap reproche w anpil. Nou tap repete m sa. M pat konn bagay kob la. Mwen m pat. Non misye pa non konbyen kob konbyen kob pou nou ba ou la m pa konn pa gen pwoblèm kob m di non se pa yon kesyon de lajan se pa yon kesyon dajan mwen pap fè entèvyou a Dibango paske mwen estime nou mete misye nan yon wout pou laj li nap anfonse l ladan l ki pa bon pou li mwen pa gen pwoblèm misye t Ayiti misye fè ti bagay li a yon sèten tan. Bagay sa yo, tout moun konnen se sou pwogram Joe Biden ou antre. Joe Biden fè pwogram nan se pou Ayisyen. Se 2 pyès jiridik ki jistifye sa Ayisyen yo ye ki pou fè w antre la. Donk si w pa Ayisyen ou pa ka antre la. Menm si w te gen nasyonalite yon lòt peyi ou pap ka antre la. Si w gen rezidans nan lòt peyi ou pap ka antre la sou pwogram sa. M panse arive Ozetazini. Sa son lòt reyalite paske Ayiti m te ka konprann ou kenbe l paske pa gen opòtinite. La ou gen tè tout opòtinite epi nou kenbe ti jèn la 18 an nan yon grivwazri, nan yon grimas pou n ap di l kontinye kamonfle moun pandan n ap mete l nan fèt k ap pale de drapo Ayiti. Grangou ak mizè fè nou aksepte tout tenten. Yon pakèt moun ap vin kòmante, o wi misye soti, kot Dibango soti tèt li la a? Oh se si pat met may deyò li patap ouvè kalite moun kantre nan program Joe Biden nan la nou pa konnen yon zanmi yon fanmiy fil pou yo m rankontre yon pakèt moun konsa isi a Anpil anpil moun. Yon nèg paka rive gen 18 ans kote pou nap preche nèg la pou nap fèl fè efò pandan tout vwa yo ouvè devanl epi nap prechel oubyen nap Andrel antre nan yon bagay kanalizel nan yon tenten nan yon tentennad epi nap mandel ki wew ye pou antre nan grimas sa. Mwen lèm tap travay nan radyo an ayiti se grimas sa yo mtap fè pou moun te konnenm mwen menm mtal pran konkou mte antre nan yon seri de radyo serye map challenge tèt mwen map pran echèk map pran baf tout ti jèn kounye a antre nan reziye fè tenten epi kounye a apre sa sou baz mizè pou nap vin chèche pitye nan men moun oh li fè ti efò ki efò kote efò a. On nèg ki gen 18 ans ki sot on mizik avan yè la a nan goumen goumen l fon milyon vyouz nap pale m de efò ki efò donk olye nou mete bay nèg la preche nèg la poul konprann poul aprann poul poul pran tout opòtinite peyi sa a ba li epi nou sou baz mizè ak grangou epi nap dil oh son may li mete poul pase tèt li on on sa son moun sa se wout pou on timoun 18 ans epi nap mande Guy wewe. Ki fè tout efò sa vin jwe nan jwèt sa epi talè m pral tande lòt ti jèn pral swiv li tou. Pwoblèm mwen ak kesyon Dibangoua se paske misye ap nye nasyonalite l. Pa pò w pale. Se sa, e se e gen anpil moun kontrèman a sa nou ta ka panse, wi gen anpil moun k ap ankouraje misye sou entènèt la, mwen wè yo, mwen menm mwen di timoun sa, m gad tout bagay, m wè tout bagay. Ok, Sèl sa k, sa a s on pwoblèm e gen anpil moun ki ofanse pa sa. W ap gade yon moun tankou Nathan, pa egzanp, ki fè konpa a Yn Vegas, mwen pa di ke se Nathan ki ta pral sove Dibango, men nou, nou ka di yon bagay, mwen dakò, mwen tande, mwen tande mizik li an, ok, ou wè ke s on jèn ki, ki gen talan. Donk lè w moun timoun pa egzanp ou pa jwe foutbòl, ou ka jwe foutbòl si w vle, ou ka jwe baskèt si w vle, ou ka antre nan nenpòt metye ke w vle, nan nenpòt spò ke w vle. Donk jodi a tout timoun ki gen tout avni yo devan yo, tout wout ouvè devan yo, n ap preche yo larezi sou baz mizè ak grangou. Nou fin kraze peyi a pran pòz se grangou k fè nou plen Dèlma a vye machandiz pou n ap vann, se grangou k fè nou Plen l gran ri nou sal li t fè l tounen penti dan kounye a n antre nan chwa moun ap fè tou sou baz grangou a mizè e sa k fè lòt la kanpe jodi a nèg la di w a m se ge m avèk entèl l ap fè videyo kounye a ap ba l entèvyou mèt la on nèg ge se oryantasyon seksyèl pèsonèl ou ou pa gen pou ap fè pwomosyon pou li sou radyo fè afè w nan chanm w a moun ou. Al lekò, al nan al nan legliz marye Mario, fè tenten w lan oubyen fè afè w la m pa konnen. Men pa vin ap fè pwomosyon pou l ou fyè, w ap fè pwomosyon bagay jiskaske pou y ap ba w entèvyou epi konn sa s on fason pou w ap soti tèt ou. Mesye se te sa n ap fè ak peyi a. Bon mwen menm m ap di nou sa jodi a. Mwen menm pozisyon m nan radyo swa m la oubyen m pa la. Depi m la m konn mwen menm peyi sa pitit mwen p ap peye grimas n ap fè jodi w la a. Mwen map pran responsabilite m ni o nivo moral, ni o nivo sosyal, ni o nivo politik. Paske sa kap sibi la jodi a la, se, se, se, si, si moun ki te avan yo te pran responsabilite yo, mwen pa tap sibi. Anpil nan nou pa tap vin kache la Ozetazini jodi a, sou pretèks tout moun ap kache. Yo vin sove tèt yo, zafè rès yo. An reyalite, lè yo kidnape yon fanmi ou yo kidnape yon zanmi w, yo pa vin mande w prete. Fò nou pouse jenès la vè lekselans, vè lefò. Yon timoun se efò pou l fè. Li pa kab desann nan grivwazri pou l fè moun wè l. Sa pa fè sans. Lè w lekòl, ou timoun, ou lekòl, yo mande w bèl mwayèn. Lè w fini yo di w al nan inivèsite a aprann yon bagay. Yon mach a swiv, yon liy. Ou pa konn w pa ka pran yon timoun 18 an Tout tan misye pa pale dil sa isi li pap janm pale nan micro Guy Wewe. Em te bay misye pale map di nou pou ki rezon. Em très enerve. M bay misye pale se paske dam nan di ah si nou konn manzè Guy Wewe patap bay misye pale nou pat bezwen fèm vini. M di m ka baw pale men m pap pale avèw. E sa si nou vle pranl fèl viral. Nou preche jenès la rezinye trop akoz miza grangou. Lè w jèn se ankadreman yo baw yo fè w fè efò. Se efò pou misye fè. Sa misye ap fè la pa mande kras konpetans, se pa kras talan sa misye ap fè a ye. E li pap itil peyi a nan anyen demen. Ni li pa ka enfliyanse kras ti jèn demen. Donk nou pa ka pran sa a nap mete l nan televizyon. Idantite l ankò wi. M pa gen pwoblèm ou nèk jwe yon pèsonaj. Ou imite yon granmoun. Ou jwe yon wòl timoun. Ou bay yon vwa. Ou gen yon karaktè ou andose. apre sa w soti ladan. Mesye a 18 an pou nap pou nap ap pran yon timoun rejte n kote l soti? Nou konn sa nou konn ki mal nap fè l la? Donk nou imajine kote m rive jodi a m di m pa rekonèt moun pòdpe yo? Nou imajine kote m rive la a 10 an apre pou map di m pa ayisyen? E timoun ki leve Mibalè a misye yo kote papa l rete a sa sa pral di? Sa yo pral fè? Pandan misye nan tout televizyon? Nou konn ki enpak misye ap fè sou timoun ki leve avè l yo? Epi yon pakèt ayisyen ap ankouraje sa yo eeh li fè efò li soti ki efò. Mèsi Biden. Bon mezanmi fòm di nou ke bagay la deklannche genyen polemik lan ki al chita la sou facebook m tap chache kelke post. M poko ka jwenn pòs yo. M panse ke se ta evidan pou m li pòs yo pou nou, paske gen Assad Volcy ki li menm fè yon post konsènan dosye sila. Assad Volcy li menm lage anpil bagay poukisa yon kanpay kont Dibongo. Mwen pa t konnen Dibongo jiskaske Daly Valet, konfrè jounalis ak Guy Wewe, animatè mizik, deside ekri epi pale de li. Paske m vle kwè si Daly sitou. Pran tan l ekri yon atik sou yon sijè ou sou yon moun se paske li enpòtan. M pran yon ti tan al gade l, al tande l epi dekouvri se yon jèn atis ki deside jwe yon pèsonaj pou atire atansyon e franchman misye atire anpil atansyon sou rezo yo sitou sou TikTok. Mwen panse mande boykote l. Nan pa kitel jwe nan pwogram ou pale nan medya vrèman ale trò lwen epi chaje ak mechanste melanje ak ipokrizi nan bagay sa premyèman jèn lan se yon atis li pran poz stil vle li jwe wòl pèsonaj li vle li imite pèsonaj li vle li ka kreye pwòp pèsonaj pal atis gen plis libète ke lòt moun li tap di dezyèman misye pa dil pa ayisyen. Li dil pa pale kreyol e li pale fransè e bil ta yon afriken e nan komansman ayisyen telman renmen pòz lap pran li fè siksè dayè sil te dil ayisyen nou te gen dwa pa menm okipel tankou chen sitou l sòti andeyò bon brèf antouka pozisyon Asad la anpil epi anfen li di ke E anpil nan repons nou bay moun kap atake Dibongo yo pa konsène Daly Valet paske m pa kwè se mechanste. Pawòl Daly yo valab vrèman pou bare enpostè men pa pou Dibongo. Fòk nou konsidere l yon lòt jan. Kite jenn atis lan an repo l. Kite l jwi siksè l. Dayè, misye genyen deja paske yon seri moun enpòtan deja ekri sou li. Brèf, m pap defann Dibongo paske sa l ap fè a pa menm enterese m. Se pa zòn pam, men m te vle denonse movèz fwa ak ipokrizi nan sosyete a epi pote yon ti limyè nan deba a. M swete gen yon entèvyou ak li pou m konprann fenomèn lan paske wòl jounalis se poze kesyon sou evènman pou piblik la. Konprann. Donk sa se pozisyon Assad Volcy. Men sa Roberto Dorneval di, Mwen sezi wè nan ki nivo nou sadik. Mwen te dekouvri Dibongo sou TikTok, menm jan ak anpil nan nou. An reyalite, misye pa janm rive sou mwen kòm atis, men mwen respekte jeni ki nan li a lè l rive entèprete yon pèsonaj yon fason pou l sòti tèt li nan mitan yon bann lyon sovaj. Dibongo se egzanp Yon ti jèn ki deside oze kraze tout baryè nan sosyete a mete devan l pou l avanse. Dibango fèt andeyò an Ayiti. Sa sèlman sifi pou nou ta bloke l pou l pa t janm itil tèt li anyen. Paske nou gen yon jan nou wè moun andeyò ak moun ki fèt Pòtoprens, bann sadik! Ti nonm lan leve li jwenn yon sosyete ki ap fè l egzijans san l pa ofri l anyen. Èske w te plis alèz si l te fè non l kòm yon gwo bandi sadik? Èske w t ap sipòte l si l t ap fè sa? tout moun ap fè a m pa kwè nou oblije mande pou yo bòykote l nan pa mete l nan pwogram nou twò sadik ou gen dwa pa renmen fason ti jèn nan menm jan avè m men si w respekte tèt ou ou ta dwe respekte estrateji l la sa se pozisyon Roberto Dorneval ansyen animatè nan radyo sinyal. FM. On nèg ki gen vwa wi. Humm. Atansyon, pa moute sou li nenpòt kijan. Nan tout tole sa yo, m pral pèmèt ke nou ekoute Lynn. Se yn fam ki li menm tou pran pozisyon pa rapò ak kestyon sila. Men dabò, ann tande Lynn avan non. Lynn ap reflechi sou pozisyon Dibongo a, epi aprè n ap vini avèk lòt moun ki yo menm bay pozisyon pa yo sou kesyon Guy Wewe avèk Dibongo Dibanga. Rezo a anflame. Tout kote m pase, m ap chèche yon ti bagay pou m distrè m, s on kesyon de Guy Wewe. Ki sa l fè ankò? Ebyen, l ap bare ti jèn nan. Dibango Dibanga gen yon pakèt talan. Guy Wewe enpeche ti nèg la rive kote l ye a. S on ti jèn ki jis gen odas, li met may pou l ka rive. M di bon, Si tout moun ap pale koze sa mwen menm banm al tande daprè latik di kòd penal poum konn sal ye paske mwen menm tout etan se pa mèt afè a ki pale m pa pran pawòl moun se konsam ye ebyen ou menm moun santi bon ou te tandel deja ann al tande ansanm avèm epi poun gade poun wè poukisa gen tout tole sa yo. Nou pral gade pou nou wè ki pawòl Guy Wewe te di ki pat bon ki fè pèp ayisyen ap sakrifye l konsa. Ann al tande ansanm avè m. Ou konnen mwen menm se konsa m fè l. Guy Wewe di l pa gen pwoblèm fè entèvyou avè l, men l pa p pale franse ansanm avèk li. Eske se pa yon dwa Guy Wewe genyen? Eske l gen dwa rete kote l chita la l pa ka di sa? Guy Wewe se yon ayisyen li ye, pa vre? Li gen dwa di konsa l pap pale franse avèk on moun? Ki lang ki lang premyè nou? Ki lang ki lang matènèl nou? Ki lang 75 pousan popilasyon an pale? Se pa kreyòl? Ebyen, s on dwa l genyen! An n kontinye tande, poukisa gen tout tole sa a? Guy Wewe, Talè, talè, talè, fon kanpe. Kòmsi depi w parèt sou on moun premye bagay w ofri l, se lajan. Ou pa bezwen konnen apre tout tan travay pa egzanp ou te fin fè pou fè non w, pou vin sa w ye nan sosyete, epi nenpòte ki gen yon pakèt lajan, ou pa bezwen konn si se nan gang li ye, ou pa bezwen konn si se yon lajan peyi l pran, ou pa bezwen konn si se lajan petwokaribe a, epi depi yon moun vini, depi l parèt avèk lajan, Ou menm, ou te mèt te yon inivèsitè, ou te mèt te yon chantè, ou te mèt te yon doktè, ou te mèt te sa w te ye a, depi yo ofri w lajan kòmsi se dèyè lajan w te ye. Se sa sèlman w te bezwen. Kòmsi lefètke Guy Wewe fè sa la a, Ayisyen l ap kite l. Se potko janm sa. Li pa gen dwa pou l di lajan pa ka achte li menm. Ann kontinye tande paske mwen la a m on ti jan, jan moun yo di yo bouye, m bouye. Uhmm pou koze dibango dibanga nasyonalite l wè la a Guy Wewe mwen m poko ka di l ayisyen m te wè l avèk ti papye a nan men l vre m te wè l on kote ki te sanble ayewopò ayisyen an men tout etan se pa li menm ki vin di m ki nasyonalite l Mwen menm, m pa konn ki nasyonalite l. Mwen pa gen pwoblèm aske li chwazi di li pa Ayisyen. M pa gen pwoblèm. Men m ta renmen konn nan ki peyi Dibango soti ki fè li wont reprezante tèt li antanke sitwayen kote l soti a. Ki krim Peyi sa fè nan mond lan konsa. Se pa moun kap dirije peyi a non. Se peyi a menm. Se peyi a k pwoblèm nan. Ou vin rive yon moman, ou pa ka di kote ou soti ou kite l sekrè. Ala bagay bèl lè w gade ou wè Céline Dion kanpe l ap chante epi ou konnen son kanadyèn li ye, pa egzanp se Monreyal li soti. Hein ou wè Arkelly kanpe lap chante epi tout moun ap di kote chante sa soti ou konnen se etazini ou konprann so nenpòt moun kòmsi ki pa vle di kote l soti li pito di w l son ekstraterès jan w wè l di a m ta renmen konn ki peyi nan mond lan m ta renmen konn ki peyi nan mond lan ki mal konsa m ta renmen konn ki peyi nan mond lan ki plat konsa m ta renmen konn ki sitwayen ki ba ki peyi Kòman peyi sa a ye? Kòman sitwayen yo ye? Ki fè kòm si kote yon moun sòti pou gen talan konsa pou w wont di se ou menm? Si l te di se li menm, m gen lenpresyon pa gen moun ki t ap okipe l. M ta renmen konn non peyi sa a. M ta renmen konn ki peyi k lèd konsa nan zye moun. M ta renmen konn ki peyi k pa bon konsa. Se sa m ta renmen konnen. Men mwen, m pa p janm di Dibango Ayisyen. M pa p janm di l pati nan pwogram Biden nan. Tout sa m pa wè, m pa pale. Ann pale. Kòmsi Dibango pral nan fèt drapo Ayiti? Se menm jan ansanm avèk lè Mateli t avèk drapo nan men l lan, li te fin kraze yon peyi, epi kounye a la l te di konsa l pral fete lendepandans nan Miami, e ke nou tout Ayisyen n te kanpe n te bloke l. Ki nasyonalite l? Ki, li pa afriken tou? Ki sa l gen pou l wè ansanm avèk bagay Ayiti? M wè l nan tout fyèf ayisyen. Ayisyen k ansanm avèk dibango dibanga yo, m plis wè nou kòm ekstraterès paske se sa l di l ye. M pa konn kòman fè kòm si, kòman l konprann nou lè n ap pale ansanm avè l. E kòman w santi w pou w ap pale ansanm avèk dibango dibanga epi kounye a pou w wè li pa okipe w menm paske l pa konprann sa w. Ki sa w di l la? Ann kontinye pale pou n tande paske gen seri de bagay m tande n ap kraze Guy Wewe fò m konn ki sa l te di k pa bon konsa paske se kòm si nan sosyete a nou pa vle tande verite a e verite a fòk li pale se pa tout moun ki kapab vin chita devan w la pou se manti l ap ba w se pa tout moun ki konfòtab pou l ap pale pou se tout moun k ap bat bravo non gen de jou E Guy Wewe te di m sa nan yon ti video l te fè ki te viral ki di se pa tout lè pou w ap kouri pou views avèk like pou w pa di verite. Paske mwen menm tout sa m ap tande la yo se verite m ap tande. Ban m kite Guy Wewe. Pandan Guy Wewe di sa, m ap gade pou m wè sa k gen sou entènèt la, medam yo k vini ki rete toutouni nèt moun nan vini l ouvè pye l epi l fè foto epi tout moun ap bat bravo. kounya on lòt kategori moun parèt yo di w konsa se may l ap met deyò pou l chèche lajan manje l. Pandan w wè li menm li met may deyò l chèche lajan manje l, tout ti jèn kounya ki an Ayiti se kisa y ap fè, mete may sa deyò, parèt sou rezo yo fè menm bagay. Se sa k fè w wè, tout chèf gang yo kounya lè yo fin wè sa yo rele w, yo di w yo bezwen on bagay, ou pa ka di non. Pandan nap di konsa ke moun nan ap met may deyò poul chèche lajan manjel, wap bat bravo pou li kote li menm li rejte nasyonalitel ke n poko konn kisal ye, li fò konnen sil te ayisyen, ayisyen pa tap renmenl. Son fason pou nou dekouraje ayisyen, poun moutre ayisyen se fatra sèlman l renmen. kote ou rejte ou menm, ou pa konn sa w ye ankò, epi ou di se lè sa moun ap renmen w. Mwen menm, Bòrisya nan moun santi bon m ap di w non. Mwen se yon Ayisyèn, mwen fyè de peyi m, mwen pa wont di w ki sa m ye. Nenpòt kote m ye, depi y ap pale ansanm avè m, m toujou di m Ayisyen. Ti drapo m toujou nan machin mwen, l anndan valiz mwen, m pa wont. Lè m won grenn Ayisyen, m kontan. Paske moun santi bon yo, nou gen plis pase 227 mil moun k ap suiv nou, e nou pale kreyòl, nou di n se Ayisyen, bat bravo pou tèt ou. Zafè Ayisyen pa sipòte a, si yo te konn se Ayisyen w te ye a, yo pa t ap okipe w, se mantò fini. Ou gen dwa pa konn ki jan pou vann tèt ou. Men! Dibango pale kreyòl lap tande m e m di Guy Wewe mèsi pou jan lap byen lage l la. M ap sonje gon gon moun sou rezo yo yo te rele Polky. Menm pèp ayisyen k ap bat bravo pou ou jodi a nan voksal ou a, se menm li menm nan k pral kenbo l pral lapide ou. Se sa k fè on moun ou dwe toujou mache avèk latèt wot. Ou dwe toujou fè byen. Yo pran polky, yo mete l sou moun, m tande se atis li ye, l se je t'aime, li se sesi, tout timoun nèt ap repete grimas la. De pou pale, yo soti pou yo manje w sou rezo a, poutèt ki sa? L ap bay vyouz. Ou jwenn seri de moun ki vini yo di w yo se pwomotè. Pwomotè a se ki moun li ye? S on moun ki entèlijan! Kote l wè lajan ap fèt la, li wè w ka bay kòb, li vini, l ankouraje w nan fè sa k pa bon an, epi kounye a w fè l fè kòb la, otomatikman ou pa ka fè kòb la ankò paske depi se wout sa w pran, w ap tonbe kanmenm. Depi se mal w ap fè, w ap mache a yon vitès 5 je, apre sa w ap pran yon gwo so, w ap tonbe kanmenm. Pwomotè sa pral kite w, li pral yon lòt kote. Men se vrèman malere jan n ap fè moun yo. Jiske la m tande Guy Wewe ap pale, mwen menm m ap chèche tande ki sa k bay pwoblèm nan, m poko ka wè l. Ban m kontinye toujou. On sèl bagay m kapab di Guy Wewe mèsi paske w pran kouraj ou pou w denonse sa lòt moun pa vle fè nan yon sosyete ou pran kouraj ou pou w di verite nan yon sosyete kote se manti k ap reye e m konnen sa k pase a verite a l blese men fò l pale. Mèsi paske ou fè mwen menm Lynn vin santi m pi dyanm pou m rete nan chimen ki drèt la. Pou m toujou la pou m pa devye, pou m pa nan kouri chèche fè vyouz, fè like pou m konn se vye bagay sosyete a renmen epi kounya pou m ba yo l. Mèsi kontinye pale anpil moun pap renmen sa w di yo men moun santi bon yo ap renmen l sa m renmen nan sa w di a se apre yon nonb de tan pou ta rete pou ta di w pa ayisyen mwen menm apre yon nonb de tan pou moun santi bon yo ap gade m pou m ta wè m rive twò wo pou m ta di m pa rekonèt yo sa rele trayizon Yo pral chèche fè divèsyon e se sa yo fè sou rezo a paske tout kote m pase se li menm, men lè m al tande l daprè ou menm kisa Guy Wewe k di k mal nan sa? Kisa l pa t dwe di nan sa? Si n ap rete anndan videyo a n pa al lòt kote. M tande l pa vle moun pase. Guy Wewe di w l p ap pwomote fatra, li p ap pwomote sa k pa bon, se p on dwa l genyen tankou tout moun, li di w l p ap pase nan mikwo pa l la, moun p ap vin ofri l lajan li menm poul kite moun pale paske l se lik travay vin moun li ye a eske sa deranj merci Guy wewe mwen lin map swiv sa w di yo map kontinye swiv depi wap pale bon pawol e gen anpil moun santi bon ki renmen sa yo sot tande la ou menm moun santi bon k renmen l ann ede m pataje l pou nou di Guy wewe mèsi paske l kontinye ap fè nou vin pi fò. Ou menm Dibango, lè w pa ekstraterès ankò, mwen lè sa ma pataje, ma tande w. Men, m pa yon ekstraterès, m pa mache dèyè ekstraterès. M s on Ayisyèn e fyè. Tout kote m rive nan mond lan, m te mèt nenpòt bagay, se pou m raple yo m soti nan bèl peyi k gen chalè a, peyi lanmè a, peyi solèy la, peyi y ap matirize a, peyi kote politisyen ap fè sa yo vle avè m, poutèt pèp ayisyen pa konnen. Men, pap janm trayi nasyonalite m, pap janm trayi peyi m. Na tande m ankò. Ou sot tande Lynn. Antouka m panse ke Lynn li tande kèk fraz epi li fè analiz sou yo pou l di ben ekoute ou wè le pwoblèm. Ou wè le pwoblèm. Donk m panse ke pozisyon Lynn nan li yon ti jan aranje l pa bò kote Guy Wewe. Gen lòt kòmantè. Pè Jojo, qu'est-ce que tu dis dans cette affaire? Anpil nan nou pè bay Dibango entèvyou se paske Dibango soti Ayiti a tout fransè l frèch nan tèt li. Nèg la son mòd de vi li adopte. Li gen dwa nan geto l pa deside pale kreyòl. Sa pa vle di li rasis non. Li gen bon abitid li pale fransè. E nan pale fransè li tande bagay frankofòn and then li fè sa l gen pou fè. Menm jan Rutshelle. Lè Rutshelle ap featuring li pa al sou Instagram l ale l al pede tèks bann nèg k ap viv an Afrik yo la epi l tèks yo epi. Pandanstan w bay Banbo Sibilòp mikwo la, Banbo Sibilòp ap bagay. Se pou w di konsa ke se biznis w ap fè, you need to understand that Guy Wewe. Biznis pa gen santiman ladan l. Yo pa mande w opinyon w, yo pa mande w ideyoloji w. Nou pa nou pa hire w as a coach. You not a coach. You are Guy Wewe, a simple promoter, a simple people k ap pwomote mizik Ayisyen, a simple people ki gen djaz ki ba l ti kòb tou and then li ba l love la. Period. But Giwereu don't be acting like you everything. You on Facebook just like us. Zekenberg pa konnen w just like us. Ou you on different platform just like us. Just relax Giwereu. Poukisa w konnen mwen menm m pa kole bounda a pèsòn brother? Because God pwisans mwen. As a matter of fact m ap salye tout moun ki te fè deplasman yè lundi an. Waww I feel like I'm so powerful. Tout moun ki te fè deplasman yè lundi a vin sipòte m nan brasri kreyòl. Kat nan frijidè m pi kase. Mwen renmen sa mapresye sa mèsi pou love nou e toujou pase nan cachup pase nan zen sipòte show a pase mwen menm son nèg m sorry si konfidans mwen deranje yon nèg men one thing you need to understand m pa renmen bout bab kaka love you da kaka bab do bèt sa se jòbòt sa se kaka don't be acting like you everything pou wap di nèg la sa poul fè avil o sil dil sa ayisyen wap fè entèvyou avèl kit ou fè entèvyou avèl kit ou pa fè entèvyou avèl i rèsto e toujou di bango dayè li pat bezwen entèvyou la poul te di bango li pat bezwen pèmisyon w poul te di bango. Li pa pitit ou, li pa kouzon, li pa tonton. Just do what you gotta do. Se sa fè mwen menm ou wè sou Facebook la la, gen moun ki ka di m san wont, non, m adopte yon teknik tou kòm blan lè l ap fè biznis. Kòman blan an fè lè l ap fè biznis? Li pa nan santiman. Li pa nan ògeye. Men nou menm Ayisyen, n ap fè biznis nou, n ap foure djòl nou nan biznis moun. Kiyès ou ye pou w ap di nèg la fò l aji pou l di l se Ayisyen, w ap ba l entèvyou. Kit ou ba l entèvyou l ap toujou di bango. Kit ou, dayè l gen vyou pase nou tout. Dibango ke vye pase di ou mèt di tout moun ou mèt moulen yo remoulen yo paske odasye a rive sou ayisyen you need to understand that kominote w la si w pa odasye ou pap ka viv ladan l ou konprann yes of course anpil nan nou pè bay Dibango entèvyou paske Dibango pale fransè patisip pase l yo vyèj nan tèt li patisip pase l yo enpòtan and then gen anpil nan nou tou nou pa pale fransè se dyòl nou n ap fè fè dyòl gouyad. epi bay moun enpresyon ke nou pale fransè, epi men kòman kaka vre. Se sa pou nou di m nan kominote paske nou tout sou blòf. Pandan w ap eksplike Dibango men sa pou l ta fè lavil la, nou tout sou blòf. Konbyen nan nou ki t al lekòl pandan fè sa n ap fè jodi a la? None of you. Ou just vin la, gen miksè, gen bagay, gen sesi, ou kòdone kat memwa, ou fè kaka, epi boom, ou fwape l nan kominote a. Enben patnè k rele Joseph la gen plis ke konbyen tan lap travay avè w? Dayè l te gen aksè sou paj ou a pou l poste 10 pou l fè bagay. Lè lap fè foto nou, paske gen kèk bagay fò w eseye konprann ou pa ka fè l pou kò w. Ou pa ka pandan wap filme, wap bay entèvyou pou wap fè foto pou kò w. Ke lè w vle l ou non wap bezwen, kòm yon fransè a di on a toujours besoin de plus petit que soi. Wap toujou bezwen yon lòt moun ki pou fè foto a pou w, pou di this is how you look like when you doing this interview. That's it. Enn se pwoblèm sa nou genyen. Map di Dibango men yo pa ayèw pou konseye, nou te ayèw at least pou te bay yon big up pou pou pwogram lendi an. So ou pa dakò that's ok. Se media w ye, you need to understand your value in this community. Pèsòn pa vin tcheke w paske yo bezwen kiss bunda w non. Yo just tcheke w because we respect your energy. Guy Wewe what can we do? What can we do Guy Wewe? E mwen prouve l pa A plis B. Gon pakèt moun ki reyisi la a, yo pa t menm pase nan Bicol. Bon, yo pa menm konn si Bicol la egziste. Èske yo pa pase? And you need to understand that social media is just like a kitchen. You cook, I cook, he cook, we cook, he cook, he cook. Èske ou konprann? Y ap fè anpil nan nou lè m di nou, Bay Dibango yon ti entèvyou. Nou tout pè, paske nou konnen kote nou pral foye rè. Dibango ap di, Non, on ne dit pas ça comme ça. on di tèl bagay tèl, menm jan l te fè Lewa a. Yes, m konprann de sa part, c'est un petit, c'est un petit, c'est un petit peu arrogant, sa vle di wè l ap fè gouyad, c'est un petit peu arrogant de n'avoir dit ça, de ne pas dire ça, de, de, de, de, c'est arrogant kanmenm. But. You have to you have to give him this guy time until li build himself nan lòt kominote. Pa di yo wi wap nye drapo nou tout nou pa nye drapo. Bon te Ayiti ou tal fè yon ti entèvyou kote ke rat pa kaka yo tap kouri deyò lap baw katouch ou manke mouri pou kou vin Etazini. Ou pa nye drapo Guy ou te bon Ayisyen ou ta rete anba Alpha et Taizo. We all doing fake When you are Haitian you on fake That's it Pa vin fè kaka la Not just because enèji nèg la rive sou ou pou yon bagay First thing first E se si Gon bagay ou pa konprann mwen menm ou konn sa m renmen M renmen lè m ap pwomote yon moun oubyen lè m kanpe dèyè yon moun Mwen ba w istwa pou w pale This is the same shit happen lè m te vin a Florence Guy Wewe. Genyen la! Tande byen wi! Jimmy Danje Jimmy Danje pran pozisyon sou kestyon sila a. Jimmy Danje li menm li pale dirèkteman ak Dibongo e se petètre pou la premyè fwa li soutni pozisyon Guy Wewe pa rapò ak dosye sila. Nan la rue des jeunes Map bat bravo pou vye Guy Wewe moun sal antouka Guy Wewe moun sal ki fon gwo kou E Guy wewe moun sal e ki fon gwo kou sou Dimengo. M renmen sa w fè a gason m. E kèk kralat pou te fout misye nan dyòl li. E tonè kraze m an sann e si m konnen Dimengo tap la m tap al nan m tap pran elikoptè a m debake. Tonè kraze m an sann si m konnen Dimengo ap la m pran elikoptè a m debake. M al bat ti vòlè sa, ti masisi a. Li gon vye rès bòt nan pye l. Manno bèl vyann bòt sa si e vye bòt djous. Map gade yon vye pantalon chifonnen sou Dibengo. Li mare tèt. Dibengo sanble avèk sè Lora wi. Dibengo sanble avèk sè Lora wi. M panse se sè Lora k nan Mazora wi. Men tonnè kraze m Dibengo pa kite m kwaze w. Atis mwen kote m kwaze w map santi djòl ou a kalòt. E m regrèt m pa ale. M regrèt m pa ale wi. M regrèt m pa ale mesye. M tap santi dyòl ti mengo a kalòt tou. Pou ti vakabon ti vòlè. M fè de kout yo. La mwen fè de kout yo nan podyab la. Se sot nan sa, tonbe nan sa. Se zòn nan sa tonbe nan sa la e pa gen kanpe pase lè ap mache la mwen vle li la lè a jèn lè a jèn papa e zòn nan sa tonbe nan sa kite m lage kite m lage m lage wi m lage wi ayayay m lage wi Clifford Jessy banm foto m lage wi m lage wi. Epa de kalòt epa pè jojo anda mazora pè jojo vòlò telefòn ah vye vòlò ap manje sou moun sa yo ap kraze laviw la vye pè jojo on vye mayo tèt anba souli men dosye grenn mwen la se pè jojo ki abiye di mango. Dosye yo pote mwen la, dosye oral yo pote mwen la, se pè Jojo, se pè Jojo ki abiye Dimengo, modèl vye bòt chire sa yo nan pye Dimengo a la, yon vye bòt tèt anba, yon vye djin chifonnen, yon vye tòchon dipèfèk mare tèt li, yon vye fek linèt mare nan zye li. Kisa vye vòlò sa a ta pral fè Mdam Azou a? M gon grenn bagay m ta kapab di. Grenn bagay pou m di. Gon pakèt moun ki nan etchenmay la, moun sa yo, yo pale nan Guy Wewe. Konprann byen sa m pral di nou an wi. Men yo pale antan ke artiste ayisyen. Konprann byen. Men Guy Wewe li menm ki ta pral bay yon entèvyou, li pral bay entèvyou ak Dibongo e Dibongo pral pale franse, Guy Wewe di li menm li pa nan koze franse a, se kreyòl li pral pale. Adibongo. Se la pwoblèm nan wi. Mwen m panse ke se swa ekip Dibongo a ta dwe aksepte ke yo pral kreye yon lòt buzz pou yo ta di bon ok yap aksepte pou l pale kreyòl sou Guy Wewe e yap aksepte ke misye di l se ayisyen natif natal. Lè sa a Guy Wewe ta pral jwenn yon bèl frame. E pa vre? Men kounya la eske popilarite l pa ta pral bese, li pa tap tou fini. Antouka Dibongo pitit mwen anpil kouraj, kenbe fèm pa lage, moun plato santral ap kanpe dèyèw, yon jou kou yon lòt wa deside di kiyès ou ye, wa deside di kote w soti, wa deside devwale pèsonalitew, men ekoute m swete ke ou kenbe liy ou ye a e m swete ke. Kote ou ye a, ou pa lese w akapare pa les dinosaures nan et chen may la ki pran n ki fè l tounen yon veritable boite de prostitution paske jounen jodi a la tout moun konn tout moun, tout moun wè tout moun men m panse ke yon jou kou yon lòt ava genyen de bon moun ki parèt nan et chen may la ki kapab chanje bagay yo. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de komantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi apre kes kon di a la pwochèn.